Nan ki te arete a pa lapolis la e nou tande misye nou te debake nan zòn bò lakay li. CG, CG, CG anvan n vin jwenn misye mwen aprann nan moman n ap pale la ou twouve w dan sèvis imigrasyon ki genyen nan depateman an la ou nan miragwàn la ou poko fin travay. Wi egzat, non non negatif m poko fin travay pou le prezan la mwen t ap sele tout moun ki ap dòmi aswè a nan imigrasyon an. paske m pa vle gen abi k fèt. Lè m seleran sa vle di ke mwen gen yon remak ke m ba chak moun k ap dòmi nan imigrasyon aswè a, dayè gen yon foul prèske m mèt di w prèske mil moun k ap dòmi aswè a la nan imigrasyon. Moun sa yo soti Jeremi, yo soti Okay, yo soti Kafou, Gresye, Lewogàn, Grangwav. Donk majorite moun sa yo se pa moun Miyagwàn. Petèt Ou ka petèt jwenn e chak jou ou ka jwenn moun 10 moun Miragwàn petèt ki fè paspò. E tout moun sa yo se moun sou di Kafou, Gresye. Konn yo pa kapab travèse Matisan, yo vin oblije lage kò yo nan nip peyi a pou ke yo fè paspò yo. Donk pou leprezan la, y ap dòmi nan lokal nan konplèks la ki se lakou lokal imigrasyon an. E tout moun yo la, y ap dòmi. E yo gen ti radyo yo, genyen k ap fè mizik yo. E bon, anfen. E nou te avèk yo a 3 zè a. Pou le prezan la nou avèk ou toujou. Donk nap kontinye travay pou popilasyon an jiskaske nou pa kapab ankò. Trè byen mèsi e deja bon travay Jean Ernest Muscadin. Cloven Jean Jacques sitwayen sa lapolis te prezante kòm manb gang Vitelòm se konsa lapolis te prezante li e di mwen relasyon ou menm oubyen relasyon pakè a avèk lapolis Se ki sa l ye? Eske nou an armoni? Eske nou travay de konsè? Kouman sa ye CG? E relasyon nou avèk pakè a, e son relasyon pakè a avèk lapolis son relasyon ki etwat. E nou gen yon direktè depatmantal ki konprann, k ap travay, ki deside met pye l atè, ki deside travay de konsè avèk pakè a. Nou gen yon SDPA ki se enspektè e komisè Charles François, ki se yon nèg ki pa janm fatigab. ki kanpe avèk nou. Nou gen yon staf ki gwo, solid, k ap batay maten, midi, swa. Nou gen yon SDPJ konplè ki kanpe. E relasyon pakè a avèk komisè Muscadin, e relasyon komisè Muscadin avèk lapolis, se yon relasyon ki dwat. Men tou, Muscadin avèk lapolis se de zèl yon sèl zwazo. Donk nou gade menm kote, nou soti menm kote, nou pral menm kote. Jisteman, antouka trè enteresan. Lapolis te arete Clovens Jean Jacques, men fò m eksplike moun yo ke lapolis toujou arete, se pou lajistis lapolis arete, se pa pou tèt li, yo defere l oprè de pakè a e ou pran desizyon. Men di nou, èske lapolis te genyen de enfòmasyon sou sitwayen sa a? Poukisa lapolis te arete misye? E menm, presipite, si n ka di l konsa, pou prezante l kòm yon manb gang Vitelòm. Ban m ba l, pou m klè avèk ou, li pa sekrè pou pesonn komisarya nan peyi a, yo pa ka di yo pa t gen foto tip sa a avèk non li k ap sikile sou telefòn polisye yo, komisarya Okay, polisye Okay, polisye tout kote nèt te gen. Men yo te di misye se Miagwàn ki t ap vini. Ok e alèt sa se yon ministè nan peyi a ki te bay li. Lè m di yon ministè a m pa bezwen di ki ministè ki te bay li. Efektivman wi alèt la te lanse, 2 semèn apre yo fini pa entèsepte misye di kote de Miragwàn. Men fò m di w tou e jou madi a, madi pase a nou te entèsepte, nou te arete yon tip ki sanble tèt koupe avèk nèg la. Efektivman wi nou tande misye, nou relache misye nou wè se pat misye. Tip sa se moun Miragwàn li ye. Ok. Bon pa la swit la polis fini pa arete tip sa mwen nan yo di ki se manm gang vye lom. Selon ankèt pam lèm debake la pas kote misye te yo te soti a mwen jwenn 5 moun ki temwanye an favè misye. Donk wa imajine w ou debake yon kote ou jwenn ou poze 5 moun kesyon sou nèg la yo di w a wi se vre nèg sa son tip serye l ye Nou pa konn misye. Sof ke nou pa konn misye nan gang ni nan vòlè. Sof ke li te fè yon karyè tan Pòtoprens, nou pa konnen pou tan li te fè Pòtoprens yo. Men pou la a bò isi a la non. M di misye pa gen zam? Yo di m non misye pa gen zam. M di nou pa konn tande tire nan lakou lakay misye? Yo di m non. Donk 5 sou 5 tout moun reponn an linanimite e pozitif de misye. Misye pa gen oken move presedan nan zòn nan. Avèk sa, lapolis te vin defere li ban nou jodi an. Lè lapolis defere li, nou tande misye, nou poze misye tout kesyon ki pou e ke lapolis, tout chaj ke lapolis te chaje l yo, a se ki gen atrè avèk lanmò enspektè polis la, e komisè polis la, sa ki te direktè akademi an, misye nonm. Arinton Rigo. Egzakteman. Yo te vle, yo te, misye konnen krim nan. Yo di l li pa konn moun konsa e m mande l jou dat krim nan ki bò l te ye li di m li te Miragwàn. Depi konbyen tan li sot Miragwàn e anba a li di m li genyen prèske prèske 1 an edmi depi li kite Pòtoprens. Non men nan dosye nan dosye lapolis voye nan pakè a èske ou wè de eleman ki ta kanmenm lye misye a yon gang paske si lapolis di misye nan gang kanmenm gen de prèv paske gon ti gon minimòm ankèt pou lapolis sa mennen a eske genyen de endis kòm si lapolis voye misye san anyen? Lapolis chaje misye yo di misye nan manm gang vitelòm men sa ak ki dosye fòk gen eleman? Pa gen anyen telefòn misye? Telefòn misye sanble kache, SDPJ pa jwenn nimewo nèg gang yo ladan l. Pa gen oken nimewo ki kode. E menm kantèske nimewo a te kode, mwen tap gen enfòmasyon sou nimewo kode a, m tap pran nimewo sa a, m tap ekri Digicel, m tap di pou kiyès nimewo sa ye, Digicel tap di m telefòn sa se telefòn tèl moun, tèl moun, tèl moun. Bon, anpil nan yo tou, ou konnen Digicel fè dezòd tou, anpil nan yo, bon, ou konn tcheke Digicel tou, telefòn sa yo pa anrejistre frè m. ok. Wi sa e moun kap tann sin nan lari a nou pral vini sou clovens jean jacques liberasyon an pandan w pale de nèg ki gen telefòn yo men se de kòd yo mete e mwen raple m dènyèman te gen 3 jèn gason ki tap pran direksyon grandans e ou te genyen de enfòmasyon sou yo ou arete mesye sa yo e malerezman oubyen erezman nap di l konsa ou pat jwenn zam sou yo mesye sa yo Ou te al avèk yo jodi a dosye a nan kabinè denstriksyon, men ou fè konnen ke ou jwenn de telefòn nan men mesye sa yo, telefòn sa yo se avèk kòd sèlman, nèg yo pa mete non moun, se kòd, se 718, 300, 301. 719, 485, se telefòn sa yo nan SDPJ, telefòn nèg yo nan SDPJ, e lò vre nimewo sa yo, lò ekri Digicel, Digicel di ou telefòn sa yo, men pou kiyès yo ye? E enfomasyon ta fe kwe ke neg nan gang yo, yo gen de lien avek de otorite. E ou te etone we, gen de nimewo we, se nimewo otorite. Politik e otorite judisye, e menm de neg ki nan la polis. Mon chè, pou m di w bagay byen. Sa ke ta rive nenpot neg nan peyi a ka gen telefon komisè Muscadin. Alò pran ti mesye Matisan yo, yo konn rele m vye bonbosyon, yo di m yo konn kay mwen, yo sesi, yo sela, yo y ap kidnape mwen, y ap pase sou lanmè avèk mwen, y ap voye senk machin bakòp vin chache mwen. Men m toujou di yo m ap tann yo. E fò yo pa atann ke mwen menm m pral batay avèk yo tou senpleman avèk manchon ki nan men m nan. E m gen lòt mwayen pou m aneyanti yo a distans pandan ke m wè yo. Brèf, ban m ba l ou, sa vle pa yo vin la gen nimewo nèg. Se pa paske yon nèg gen nimewo Yon moun ki di ki li enplike avèk li. Men lesansyèl la, poukisa k fè li gen nimewo a? Li oblije maske l. Ou ka gen nimewo komisè Muscadin, ou retire Muscadin. Men poukisa k fè w ap met kapo 1, kapo 2, kapo 3, kapo 4? Lè w met kapo 1 an, lè w mande Digicel, Digicel di w nimewo sa a e tèl nimewo l ye. Gen plizyè chofè machin y ap di w wi nimewo sa a se nimewo entèl. Dayè nimewo nèg gang yo, nèg anba sa yo, tout chofè machin konnen l. Avan yo pase, yo rele, yo di, a, ti kay ou a nan men yo, y ap pase bagay pa yo a Matisan. Ou menm, Guèye, ou gen lè pa konnen nou menm. Men yon nèg ki komisè gouvènman, k ap travay, pa gen pa gen dwa pa gen nimewo vakabon sa yo. E vakabon sa yo, yo konn rele ou pou yo ba w presyon. Donk se pa paske yo di a la ou nèk tèt ou ta kenbe m ou jwenn nimewo vakabon sa yo sou telefòn pa m, pa egzanp. Men yon vakabon k ap rele m, k ap di m sesi, k ap di m sela, m ka toujou pran nimewo sa a, men mwen ekri entèl entèl sou li. Ki defo tou? Ki yon seri de bagay sa yo nèg sa yo pase hors de la presse. La presse pa enfòme. Sa yo fèt an silans. Lè piblik ta mande l la pou l fèt la. Ok? Paske banm ba l ou Guerrier, fò n kle a pou nèg. Kwè, pou w chanje yon peyi, pou w batay kont vakabon sa yo, fò w ka fè menm jan avèk George Washington. Fòk gen nèg ki pou bay swè yo, ke se lapolis avèk lajistis. Wap tande m? Fòk gen nèg kap bay san yo tou an fòk san nèg yo koule fòk gin dlo kap koule nan je manman yo papa yo frè yo sè yo donk likid imèn yo fòk yo koule istwa likid imèn yo ki se dlo ki se san ki se swen fòk yo koule donk komisè miskaden ap kontinye bay swèl an fas tout ti vagabon ki gen zam kap teworize moun nan gran sid la. E si w nan lwès la, w ap eseye travèse Nip lan, ou p ap kapab. Si w ta resi travè, si w ta tante travèse l, mwen enfòme, m ap kanpe w. E se si w a kanpe, se si w vle kanpe, w a kanpe. Dayè, ou pa ka pa kanpe. Dayè, m gen mwayen pou m fè w kanpe. Oke? Oke. Anfèt, komisè, jodi an, pakè pran desizyon libere Clovens Jean-Jacques. Men jèn gason sa foto l te gentan e video l te gentan ap pibliye kòm nèg ki nan gang, bon nan nivo pakè a m pa konnen ki dispozisyon nou pral pran èske nap bal yon sètifika men jan l te di an sèke imaj li deja sal deja sa pral pran di tan pou misye kapab repare tèt li ou dakò? E si pakè a lage li otomatikman pakè a lage li e pakè a deja blanchi. tout sa yon moun nan sosyete a kapab konsidere menm. Paske si l te nan gang, si te gen verasite nan sa yo di a, te gen prèv konkòdan, te gen endis ase ki sifizan, komisè Muscadin pa t ap lage non. Mesye si m t ap voye l nan prizon Tigwav oubyen m t ap voye l nan prizon Ansavo, bon pou ke lajistis fè wout avèk li. Antouka e wi, ou mèt pale komisè. Donk kanta ti mesye ki gen zam nan men yo a, ki se bandi, ki de asasen, ou di mwen de bandi deklare, de bandi de non, m pa di de bandi de mak non, de bandi de non, k ap fè krim nan sosyete a, k ap tiye moun avèk ou san zam, l ap mal pou yo. Avèk ou san zam. Paske konsyete nèg nan peyi a la, ou pa bezwen kwaze nèg sa yo a zam. Paske nèg sa yo fè fè twòp moun kriye nan sosyete a. Nèg sa yo fè koule twòp san. Fòk san yo koule kèlke pa tou. Fòk manman yo, papa yo, frè yo, sè yo gen dlo nan je yo tou. Paske moun sa yo pa ka kontinye ap fè moun kriye. Nan nip lan la a, nèg yo kidnape 2 moun. Yo kidnape yon ansyen depite. Yo kidnape yon lòt ti ki abite tou pre radyo Samax. Yon ti malere podyab, bon y ap libere li. Non, e komisè, CG, sa vle di nan nip gen kidnaping k ap fèt nan vil la menm? Yo an kontak avèk mwen. Men m aprann tou ke gen de chèf de gang ki genyen plizyè chofè moto, gen biznis moto menm nan departeman an, notamman nan vil Fondènèg. Wi, nan vil Fondènèg, Plas Fikèb Bresson, Ti Lavi Chari, Motosiklèt Anba. Nèg k ap travay avèk mwen mwen li. Mwen nan nèg sa yo. Se de moun yo, chak samdi oubyen chak 22 jou, bon anfen, yo peye manman l. Kan Sid la, n ap lage l ba yo. Nou p ap lage l ba yo. Avan yè swa la, nèg yo tante kidnape yon nèg Lewogàn. Bon, e gras a Dye, nèg sa rive sove. Wi, m aprann sa. Nèg yo se sove nan yon kamyonèt. Te gen yon tantativ ki t ap fè nan Miragwàn. Men ou pa jiridiksyon, ou pa rive nan Miragwàn. Tout je k ap desann. Son ale, tan k ap elaji. Tout mwayen nan fòk nou limite l jiskaske nou eradike l. Eee nèg nan leta yo podyab yo gen dwa ee bon m pap di yo pa gen volonte non men sof ke ou konnen yo kapab plis wi ou konprann pa yon seri ee bon wi bon pa yon seri de sektè ke m pa konnen ou konprann yo ka toujou plis yo ka toujou bon pè paske lè w gade prezidan Jovenel se yon nèg ki te eli nèg ou pa ka prezidan eli pou pè batay a nèg sa yo. Woo yon nèg ki pa prezidan yo 2 ki vin la jodi a la lap tou veye pyel donk prezidan jovenel wap tande m menm m pap di se lach kil non men sil te gen sil te gen kran li tap kanpe goumen a nèg yo li tap eradike nèg yo e jodi a la m di w sa deja m te di w sa an prive gen tip la ou wè jodi a la kap bat kò yo kap fè grand gèl nan matisan kap ouvè kò yo m te gen enfòmasyon sou yo. Yo te pral pase nan yon seri ke m pa t gen lòd sèlman pou m te styope yo. Si m te gen lòd, jodi a la anons sa a pa t ap sikile ankò. Tou senpleman yo t ap tande nèg sa yo pa la. Dayè m te gen enfòmasyon ke onz e demi di swa, ke nèg yo nan yon seri ke yon ansyen depite, yo pral pase y ap travèse jiridiksyon an. Men jodi a la fèt Sen Mari, fèt Sent Mari nan Fwondènèg, gen de zòn fete la a, yo pa ka met pye. Manman yo anba a, gen sè yo anba a, gen kay yo anba a, men yo pa ka desann. Yo pa ka desann. Men, men, men, sèche, ban m tou mande w, ban m tou mande w sa, piske m te fè yon ti pase anba a, m te wè mezon konstriksyon, kay Ti Lapli ap konstwi, men, kòmsi manman an menm, kòmsi kominote a pa janm pale a manman an, paske moun nan Nip viktim de sa nèg yo ap fè la a. Moun Fondènèg viktim. Èske kòmsi pa gen okenn moun ki pale a manman misye, ki eksplike l si l pa ta ka ba yon kout men, m pa konnen, pa janm gen yon tantativ konsa k fèt. A, yo pap janm ba la regle. Yo pè, podyab, yo pè pou chèf la ba voye bagay kraze yo. Y ap toujou pè. Ok? Donk, jodi a la, kran moun, kran Majorite moun nan mit gen, se paske yo konnen m kanpe avèk yo e yo kanpe avèk mwen tou. Ki fè ke lè yo konn yon nèg gen zam nan zòn nan, nèg la se bandi li, li se asasen, yo pa pè l. Y ap rele m. E lè yo rele m, yo konnen m ap debake. E lè m debake, sa pou m fè a, m ap fè l. Sa ye. Se sò mwen deklare. Kòm m sou ide nou m sot site la a. Jodi a la a mèt la a, nèg sa yo, si m kwaze avèk yo pou evite twòp tole fèt nan peyi a, ou tande m, ou ta gentan pale yo mate ou jwenn yo atè. Men ou ta gentan pa janm jwenn tras nèg sa yo tou. Kanmenm, moun k ap pale yo, k ap kritike ou kèlke pa yo, yo pa ka pase Matisan an. Ou okipe yo. Jodi a, m garanti ou pa gen pèsonn nèg anba k ka pase Matisan an. Pa gen okenn nèg Pòtoprens k ap fè la grande gueule ki ka pase Matisan an. E pa vre. Ou wè bandi menm? Bandi pa gen kan non. Bandi pa gen kan. E pa vre. Wi li pa gen eta dam, li pa gen eta dam, sa se klè. Li pa gen eta dam. Non, li pa gen eta dam. Patou se entèl ou konn rele l la, e pa vre? Pandan ou konn pale avèk chèf entèl, ou ka pase dèyè yo a 10 ti sòlda yo kanpe w, yo stope w, yo met bal sou ou. Paske ou konn pale ak youn, men ou pa konn pale ak tout. Ou di mwen fò ta voye foto w devan. Wap gade anlè a ki alabri nèg sa yo. Pesonn pesonn pa alabri de yo. E e gon gon. Radyo kote w ye a pa alabri, ou pa alabri, machin ou pa alabri, anyen ou pa alabri. Wi wi nou konn sa. Gon pwovèb ki di nan keyi mango mi, vèt ka tonbe tou. Eksplike moun yo nan ki fason on moun ap fè zòn nan epi nou tande e pakè a Jean Ernest Muscadin pran moun nan e ke moun sa li disparèt oubyen moun sa pap janm fè sa ankò. Banm ba nou bagay. Banm ba nou bagay. Talè, talè, talè CG. Paske gon polemik kap fèt nan peyi a sou Facebook e oubyen nan de rezo yap di ke Muscadin sa son nèg ki kriminèl etc. Kounya, paske eksplike moun yo nan ki kondisyon, nan ki kontèks on moun ka viktim oubyen l ka disparèt oubyen si map di mo a klèman yo ka egzekitel Lè l ap pase nan zòn sa a, nan ki kontèks? Eksplike m. Paske gen de moun ki di tout bagay, men dènyèman, ou te pran 3 nèg ki, ou te pran 3 nèg ki pa t gen zam avèk yo, men jodi an nèg sa yo, dosye yo nan kabinè denstriksyon, sa vle di yo pa mouri. Men, di nou. Se pou sa m pa t pran yo non. Nan ki moman, nan ki moman yon moun ka viktim, ki ka pèdi lavi l si l ap pase nan zòn nan, oubyen yo ka deside ekzekite l? Nan ki moman? Mwen m mal. Ti mesye matisan yo. Ti mesye ki nan geng yo. Wap tande m? Wi nap koute w. Majorite chofè konnen yo. Majorite moun kap pase bò lari a konn nèg yo. E se si, men gen nèg pa m ki abite au cœur du village. Lè m di ok, m gen nèg ki abite au cœur du village, m pa bezwen presize. Lè nèg yo ap soti, nou enfòme. Lè yal Jeremi, nou enfòme. Gèye, ou gentan pa vle di nasyon sa. Men ki valè foto nèg m voye ba ou, m di w ki pase pa tèl wa, men ki bò y ale, men ki bò y ale. Ke da pa meditasyon sa? M pa fèk voye yon foto ba ou avan yè la a, m di w entèl entèl ak tout non l ekri ladan l. Men sa l atan dan vilaj la soti. Men sa l atan dan vilaj la soti. Donk, menm jan ou wè nèg Okap gen nimewo m, nèg Jeremi gen nimewo m, moun tout peyi a gen nimewo m. Ou tande m? M gen nèg andedan kè nèg ti telèm yo kap ekri mwen m pat voye yon foto yon kay ba ou m di w m voye nimewo kay la ba ou m voye nan ki ri m di w m di w men ki nèg ki nan kay la ok m bak atake l bagè piblik la men lapolis nan sid lapolis nan nip genyen l men m pa oze voye l ba otorite polisyè potoprens yo m gon rezon pou sa m pap janm oze Non men si nan, men, men tande, tande, si, si, si, si nan fon, si nan fon, si nan fon travay pou peyi ya, ou ka kan men di, di pot, di sa pot ou prens, paske gen de enfomasyon, bon, mwen m konnen gen de, gen de mouvman ki konn bral fèt delma, ou o kouran de li, men pou ki sa ou pa ka bay on nèg, on nèg enfomasyon nan pot ou prens pou l fè swivi? Si m ta, si m ta gen enfomasyon pou m ta voye, fò m ta voye ba ti mesye swat yo, men podyab ti mesye swat yo, eske ti mesye yo ka deside yon bon maten, yo pran galil yo, yo pran machin yo, yo di yo pral fè operasyon. Eske ti mesye si mwen potoprens yo, ou ta voye enfòmasyon ba yo, kòm mwen an kontak ak tout baz nèg sa yo, wap tande m? Eske nèg sa yo kounya la ou pral di konsa ke, ke ou pral, menm si ou voye enfòmasyon an ba yo yap di w se je, yo pap kapab. Fò w pa bliye lapolis sa se ajan ki fè l. Lè m di lapolis sa se ajan ki fè l, se ajan 1, ajan 2, ajan 3, ajan 4. Se nèg sa yo nan lari a, ki nan modo yon machin, ki nan yon fizi, kap tire a bandi. Se pa gwo chèf yo. Gwo chèf yo se nan biwo yo chita. Donk, avègman kontak yo se avèk ti ajan yo. Ajan yo pa gen pouvwa. Wè, se ba yo m te ka voye enfòmasyon an. E yo gen enfòmasyon an tou wi. La m voye l ba ou. M gen nèg Simon m voye l ba yo. M gen nèg Swat m voye ba yo wi. Men domaj yo pa ka fè anyen. Tout aksyon pou nèg yo fè sou bandi a yo, se yon kou izole wi. Jodi a kot Ti Magadou? Kote Ti Magadou nan peyi a? Èske w tande Ti Magadou nan peyi a? Muscadin ou toujou tande komisè Muscadin e se paske ministè de la justice plus plus ou mwen li di bon e sa la li pap kite gran sud la bay nèg yo peri epi yo kite nou frape wi ok ok donk ministè de la justice pa pou gang nan m pa konn m pa janm jwenn presyon pou wa non sa te kache men sof ke m gen ansyen minis Rockfeller Vincent ki te depi fon mwa l pa tande m frape fò l rele m pou di m sa ki te gen sa k pase. Gen bagay, gen video, gen imaj ou pa bezwen divulge nan peyi a. Lò gen bon nèg, ap fè de m ki soti, ki soti e Pòtoprens, ap fè de m ou te gentan gen alèt sou li. Nèg la tou, ou gen, ou gen alèt sou nèg la. Lò gen alèt sou nèg la, ou krape machin nan. Lè ou krape machin nan, chofè machin nan di w nèg sa li desann depi mache mango. Lò debake nan baz taksiman yo, yo di w nèg sa Li pran tel moto la lale li poko tounen. Lè w ba nèg yo nimewo w, nèg yo rele w le moman ke taksiman ki tal depoze nèg la la. Lè w tcheke taksiman nan kòm se yon djòb bann li ye, se yon djòb ke li tap fè, ou di misye gen tel nèg, tel nèg, tel nèg ou te konn tal depoze tel kote. Ki bo w tal depoze l? Lap di w a se je e m fè yon djòb pou 300 dola a misye, m pran misye mache mango, m al lage misye Aken. Men sof ke bandi a li menm, li gen yon kalkil pou l fè. Li gen yon kalkil pou l fè. Anpil de fwa, li chanje rad. Anpil de fwa, li chanje tenis. Anpil de fwa, li chanje kit. Anpil de fwa, yo transfigure. Gen nèg, lè w pran tip la, gen rezon w pa sou. Sa ke m te pran misye, se kolye nan kou l la, ki te vèt ke m pran l. Kote nèg yo pase pa lafrik yo nèg yo se jeremi yap bwè kòb yo lèm rive antann ki jeremi antann jeremi ap di men kibò yo ye men nan libi men nan ki nèg yo kote nèg yo ye men ak kiyès yap bwè lè w te dim èske m paka pran mesaj sa a m voye l ba otorite anba a m di m di gen referans lè w ou timoun toujou kounya la ou pral mande m pou m pran yon mesaj parèy m pral voye l ba yon seri de nèg anba sa a dodo tanpri fè respè w ok. Donk, nou pa pèmèt yo, n ap kontinye frape. Nou kanpe menm nan sid la, jan n kanpe la, san pè, san krent. Nou p ap kanpe, nou p ap fè vag. Kanta ti mesye bandi yo, kanta ti mesye asasen yo, nou p ap ba nèg yo legen. Pou kèlkeswa rezon, nou p ap ba nèg yo legen. Nèg yo gen zam nan men yo, nèg yo ap tiye popilasyon, yo tiye dyaspora, yo tiye doktè, yo tiye enjenyè, yo tiye tout kalte moun nan sosyete a. Men fòk gen yon nèg ki pou kanpe anfas yo. Fòk gen dèzòm brav ki pou kanpe anfas nèg yo, ki dakò bay swèl pou san vakabon sa yo koule, pou manman yo, papa yo, frè sa yo kontinye ap kriye. Ou pa wè menm sou rezo sosyo yo gen moun kap kriye pou yo? Menm sou rezo sosyo yo gen moun kap kriye pou yo wi Guerrier. Non men fòk, non men fòk plan an chanje kan. Chak jou se pa pitit pèp la ki pou ap kriye. Chak jou se pa fanmi Erik Jan Batis, se pa fanmi Yvon Busyèt, se pa, se pa fanmi e polisye ki pou ap kriye. Men fòk nèg yo manyen kriye tou. Antouka e men men fok pè la chanje kan. Fok la pè li chanje kan. Fok la kwa ale e kay vwazen an tou. Li pa ka rete la. Se je men men antouka mèsi anpil men an giz de konklizyon ki dènye mo ou genyen pou sosyete a pou peyi an jeneral. E pou peyi an jeneral nap toujou voye alèt di ba nèg yo. Poun di nèg yo nou pran se defi yo. pou n di yo se pa chak jou lòt depatman ap lage ba yo. Yon bon maten ap gen yon nèg nan lwès la ki kanpe, ki gen otorite k ap chwazi kanpe goumen avèk yo, k ap batay avèk nèg yo paske yo di a lwès la pouri nan tout kò l. Ok? Donk, Ayiti p ap peri, dyaspora yo pa bezwen pè, yo pa bezwen dekouraje, komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo di yo pran pasyans. Peyi a p ap peri. Pran pasyans.